Lòt bagay k ap kraze nou se ke ti jèn ki rete yo, ki petèt pa ka sove kite peyi a pou sove vi yo, yo pa gen modèl. Lè w mande kiyès y ap swiv, kiyès ou anvi ye jodi a. Alò, malerezman, eskize m wi Ge, se pa ke yo pa gen modèl, se ke malerezman sosyete an, e lè m di sosyete an, vann move modèl yo. Sosyete an pwomot move modèl yo. Sosyete a pouse e mete envesti lajan nan move modèl yo. Sa a se yon bagay pou nou dakò di l tou wi. Èske ou konprann sa m di w la? Mwen trè dakò avè w. Mwen trè dakò avè w. Sa vle di ke se domaj ke modèl ke sosyete a pran pou yo m ap ba w egzanp byen senp. Modèl ke sponsò yo, pifò nan sponsò yo pran pou yo mete devan pou yo ap envesti, pou yo ap mete pou rale, pou vann pwodui yo, malerezman se pa de modèl Se pa de modèl ki ka egzanplè pou de seri de moun konsa tou. Èske ou konprann sa m di? Sa se yon reyalite pou n aksepte tou. Non men se sa k fè tou jodi a, e m pral ba w sa w ap di a kote l grav plis, se lefètke de nèg tankou m ki nan radyo, ki ap konstate de oditè k ap entèraji avè m, mwen menm ki byen plase pou m fè yon diskou pou m enfliyanse, m kite yo enfliyanse m pito. Jis pou m gen senpati yo. Se pa pou san rezon ou wè Guy Wewe toujou. on ti jan alankont ou wèl nou tou mwen toujou ap pa egzanpl moun toujou ap kouri dèyè m sou rezo pa rapò a sa m di. Anplis de sa lè wap gade de seri de moun ki gen mikwo ki gen vyouz moun ap gade yo mezanmi sou entènèt la wap gade sa yap pale la konsomasyon non men ou konn sa m rayi nan bagay sa ou di la Mika se le fèt ke lè w rankontre de moun ki di w monchè m pa gat moun sa yo men l konn tout sa moun sa ap fè. Yo konn gade. Men se gade l gade l, li konsome l san l pa rann li kont. Of course. Donk, ou gade l avèk yon dezenteresman. Men sa l fè wi. Ou gade l an pansan ke w ap amize w. Egzat. Men gen travay l ap fè nan ou, nan sistèm ou, san w pa rann ou kont. Meyè bagay pou w fè se pa gade l menm.